Aprè vizit Prezidan ameriken an Joe Biden nan peyi Kanada ebyen la Justin Trudeau peyi Kanada yo anonse yo gen yon plan pou ede Ayiti. Kisa ki nan plan an, kisa pakej an gen ladan l ebyen rete la mezanmi m pral ba w tout detay yo nan bon ti mamit. Yon lòt bò Etazini la nan gwo kouri Gen plizyè peyi ki deside pou yo pote plent kont Etazini akoz trafik zam, zam k ap soti Etazini vin nan peyi yo vin alimante gang. Kisa Ayiti di nan dosye sa? W pral konn tout bagay sa yo nan yon ti moman. Ebyen mezanmi, bèl seremoni, gwo fèt, kado bay, anpil lanmou pataje avèk Madan Lalim. Nou konnen 26 dimanch k ap gen pou vini la Madan Lalim ap ranmase pakèt li l prale. Epi ou pral genyen okazyon pou gade kòman sa te ye, kòman wo eta majò lapolis la te resevwa madan Lalime pou yo ka ba li yon dènye kado dadye. Tout enfòmasyon sa yo ou pral jwenn yo nan videyo a, deja map di w bonjou bonsoir, byenvini sou chanèl tak 509 si w poko abòne map envite w abòne, aktive ti klòch notifikasyon an ou pap rate okenn nan videyo nap genyen pou n poste yo puiske Nou la pou nou enfòme w, nou la pou nou ba w enfòmasyon yo pou kenbe w konekte ak tout ti detay k ap pase andedan la Repiblik. Se yon gran plezi. Men byen avan nou rantre nan enfòmasyon sa yo, genyen yon denonsyasyon ki sipoze fèt jodi an la. Pandan semèn nan, m resevwa yon pakèt, yon pakèt plent, yon pakèt denonsyasyon de seri de moun ki nan dyaspora, sitou moun ki nan Miami, ki ap montre yon kalvè avèk avèk konsila jeneral Dayiti ki nan Miami an. Ebyen konsil jeneral la, Stéphane Gilles li menm, ki ap jere konsila a, moun yo pale anpil, yo plenyen anpil kòm kwa e konsil lan li fè e konsila a tounen biznis li. Se tankou e biznis li, se tankou se lakay li, moun yo peye pou sèvis, yo pa ka jwenn sèvis, Moun yo vini e kòm si se nan imigrasyon an Ayiti an, yo chita, pa prèske gen moun k ap resevwa yo, yo chita. Yo vin dèyè yon sèvis, pa gen moun k ap vin abòde yo, yo pran paspò yo pou yo ba yo l, yo pa respekte delè, moun yo ap peye yon pakèt lajan pou ijans, ekstrèm ijans, pa gen anyen ki vrèman regle nan konsila e Miami an. Men, sa ki pi grav lan, sè ke Gen moun ki ap denonse yon aktivite krèy ke konsil la ap fè andedan konsila a. Gen de seri de jenn fanm, de seri de medam, de seri de jenn gason ki pase yon pakèt tan sou ban lekòl ap etidye relasyon entènasyonal, ap etidye diplomasi, epi ou pral tande pi devan Lè yo ale, yo jwenn opòtinite pou yo al reprezante peyi yo, pou yo al travay pou peyi yo aleksteryè, epi yo pral mete yon konsil, yo pral mete yon anbasadè nan tèt misyon an ki pral bezwen yo pou fanm, ki pral mande yo fanm, ki pral koze avè yo, ki pral bezwen kouche yo, ki pral fè ansèlman sou yo, jis paske Moun sa yo, yo pa vle soumèt avèk sa konsil lan, sa anbasadè a di. Ebyen la nan moman an, gon veritab skandal andedan konsila e nan Miyami an. Apre skandal koripsyon ki te enplike Stéphane Gilles, kote ke lè sa te genyen ansyen senatè Hugues Latortue ki soti rapò, gen yon pakèt milyon de dola, gen plis ke 2 milyon de dola ameriken ki disparèt nan konsila a, kote l fèt ou pa konnen, eksetera. E dayè Stéphane Gilles, lè li rantre an fonksyon, lè Stéphane Gilles rantre an fonksyon depi sou Martelly jiska jodi an, se pa yon moun ki te regilyèman chwazi oubyen pou ale ranpli fonksyon l nan tèt e konsila, pwiske li pa pase devan paleman an, paleman an pa ratifye l, eksetera. Donk se yon bagay, se zafè zanmi, zafè fanmi, e dayè kisa Stéphane Gilles ye? Li sanse se kibòdis E Sweet Micky, kibòdis nan djaz Martelly an. Donk ou pral konprann afinite, akwentans yo genyen ki fè ke jounen jodi an malgre skandal enplike l, asèlman, dosye asèlman enplike l, dosye skandal ta enplike li eksetera, sa pa anpeche ke l toujou nan tèt misyon diplomatik lan. Ebyen jounen jodi an skandal sa ki gen andedan konsila Miami a l pa fè, li pa fè onè enstitisyon nou yo, l pa fè onè reprezantasyon diplomatik nou yo. Si w se yon konsil, ou la, ou la pou reyose, ou la pou montre imaj Ayiti a leksteryè, m pa kwè se ta dèyè fanm pou w ta ale nan men medam yo, se pa asèlman pou w ta fè sou medam yo, se pa asèlman pou n ta fè sou mesye eksetera. Bagay yo pa bon konsa, bagay yo pa ka fèt konsa. Donk sa ekstrèmeman enpòtan pou n atire atansyon nou sou sa, e sitou, e sitou ou menm ki nan dyaspora a ki pa ka jwenn sèvis, ki pa gen aksè avèk sèvis yo malgre w peye lajan ou. Donk li ekstrèmeman enpòtan pou nou kontinye denonse yo, pou nou kontinye denonse raketè sa yo paske nou peye pou yon sèvis, fòk nou ka jwenn li. Donk andedan konsila a la, ke l te sekretè, ke l te responsab e resous imèn, ke l te konsil, tout moun sa yo yo enplike nan skandal. Bon, li te enpòtan pou n te fè parantèz la paske nan moman an la, tout sa ki konsène Ayiti li dwe rete e priyorite nou. Pandan e vizit Prezidan ameriken an Joe Biden nan peyi Kanada mezanmi, ebyen gen gwo rebondisman nan dosye asistans militè nan dosye Kanada a. Pandan yon bon bout tan la, e premye minis kanadyen an Justin Trudeau, li pale a plizyè repriz kote ke Kanada pap ka sipòte e entèvansyon militè lan, yo pap ka voye militè an Ayiti, eksetera. Men, genyen yon enfòmasyon ki sòti la, kote ke Etazini, nan yon premye tan, li te mande Kanada pou yo voye prè de 4,000 militè an Ayiti pou vin ede rezoud pwoblèm ensekirite a, pou vin ede rezoud pwoblèm gang ki gen la a. Ebyen kisa peyi Kanada di nan bagay sa a? Finalman Kanada pral bay motif ki anpeche yo voye sòlda an Ayiti pou ta vin ede pnh la. Yo fè konnen ke yo pa voye sòlda an Ayiti, sa se enfòmasyon ke laprès Kanada rapòte, Jis paske yo pa vle ke sòlda yo vin tounen sib gang ame yo, ni pou tou, ni tou pou ta gen bavure militaire ke sòlda sa yo ta komèt an Ayiti pandan ke yo ap konbat ensekirite a, y ap konbat gang yo. Men premye pati an li vrèman atire atansyon nou. Peyi Kanada fè konnen ke li yo pa yo pa dakò voye 4,000 militè jan kana jan Etazini te pwopoze yo sa, jan Etazini te mande yo sa, se paske nan yon premye tan yo pa vle ke militè yo swa dè sib pou gang yo. Yo pa vle pou gang yo vize sòlda yo pou yo pa pèdi sòlda yo an Ayiti. Men, E pa nan gè nou te voye solda nou yo? E pa nan gè nou ta pral voye yo? Se pa bandi nou ta pral voye yo vin touye, vin stope etc. Ebyen depi w nan batay toujou gen pèt, sa a se yon bagay tout moun konnen, depi w nan batay toujou gen viktim. Donk la a nou deja wè, sa e, sa Kanada anonse la kòm argument e kòm kwa yo pa vle pèdi solda oubyen tou yo vle evite bavure, e fòk mwen di nou reyèlman gen de bavure ke nan yon pakèt lòt peyi, Letoni, Lituani, de seri de peyi ke otan ap entèveni, gon pakèt skandal kote ke militè kanadyen yo, yo ta patisipe nan vyòl, yo ta patisipe nan arsèlman eksetera. Dosye sa yo, yo sou tapi an, men yo rale l pou yo montre w ke, men sa k fè yo pa ka voye 4,000 sòlda yo an Ayiti. Ebyen, pandan pasaj prezidan ameriken an Joe Biden, ebyen, bagay yo chanje. Bagay yo chanje, men petèt se pa nan sans nou ta espere a. Ebyen, kisa bagay lan ye? Ebyen la a revirman an pa lòt bagay. Kanada toujou kanpe nan limit FDIC. Etazini, Biden te rive e Kanada la a, li te mete nan tèt li petèt yo ta pral konvenk Trudeau, fè Trudeau voye 4 mil e sòlda jan yo mande l lan, 4 mil militè an Ayiti. Ebyen Trudeau, li toujou kanpe nan limit FDIC. Sepandan, yo vin avèk on plan sou tab lan. E plan an se egzakteman sa m sot di nou la a. 250 milyon de dola pral disponib la a pou Ayiti, pou yo pou polisye pou fòme polisye lè yo fin fòme polisye bay polisye yo pi bon kondisyon travay lè yo fini peye polisye yo pi byen ogmante prim de risk polisye yo kreye kondisyon pou gon meyò gouvènans an ayiti tout sa yo rantre nan plan ke kanada pwopoze etazini nan plas pou l voye 4 mil militè an ayiti e dayè gen gwo pawòl kap di sou entèvansyon militè la an ayiti. Sa nan sa ki gen pou wè sòlda kanadyen yo. Puiske la, 2 seri de peyi kote ke ou nou konnen, Kanada se manb otan. Otan ap entèveni nan diferan peyi tankou Lituani, Letoni nan moman an. La gen gwo skandal ki enplike militè kanadyen yo. Kòm kwa yo ta fè vyòl, kòm kwa yo ta fè arsèlman. E ki sa Kanada pran? Ki sa ka e Kanada a avanse kòm agiman la? Yo dou ke yo menm yo pa pare pou yo voye 4,000 militè an Ayiti, paske premyèman, yo pa ta vle pou militè yo ta vin tounen sib bandi, e lòt bagay ankò, yo pa ta vle pou ta gen de bavure militaire ki fèt pandan ke militè yo ta sou sòl ayisyen an la a. Paske gen move sekèl de entèvansyon militè an Ayiti, e Ayisyen ostil pa rapò avèk lide pou ta gen entèvansyon pou blan ta rantre andedan peyi a. Men se vre! Men se vre, gen mo gen, gen mo, pou sa blan yo fè an Ayiti, nou pran, nou pran entèvansyon 2004 minustah, sekèl yo la, souvni yo la, vyòl kolektif ki fèt, fanm ak ti, e ti fi ak ti gason nou yo abize, kabrit malere, malerèz yo manje, gwo pakèt sekèl ki la. E apre pasaj minustah an Ayiti, nou pa vrèman wè ki sa k regle, nou pa vrèman wè ki sa ki fèt, nou pa wè, e kòm si, E travay ki te fèt lan nou pa wè li pèdire, nou pa wè l kontinye vrèman. Okontrè, yo fini, e kòmsi pandan peryòd de tan yo fè an, sa yo fin fè a yo fin fè l epi yo ale, epi peyi an rekraze ankò. Donk si pa ka gen konsolidasyon ki fèt apre pasaj yon entèvansyon ann Ayiti, ou wè se kraze peyi an vin pi kraze, ou wè bagay yo vin pi mal, bagay yo vin pi di, se paske entèvansyon ki te fèt lan, Se paske moun sa yo ki te vini an Ayiti a, yo pa t regle anyen de konkrè, yo pa t regle anyen pou lè yo ale pou l te konsolide, pou te gen yon bagay ki te rete, kote ke pèp ayisyen an te ka tire pwofi. E pa rapò avèk sitiyasyon sa a, nou wè kòman yon pakèt òganizasyon entènasyonal, kòman yo ostil. Men, pandan yon pakèt òganizasyon nan sosyete sivil la, yon pakèt lòt òganizasyon entènasyonal ostil a lide ke ta gen entèvansyon militè an Ayiti, men gen de seri de nèg ki te nan opozisyon sou Jovenel Moïse, ki nan pouvwa yo, ki pa t vle wè kominote entènasyonal la, ki pa t vle wè blan, se menm yo menm jodi a ankò k ap mande pou blan vini. E lè yo wè se tolalito Kanada a Etazini ap fè nan kesyon voye blan an Ayiti, voye militè an Ayiti, menm yo menm ankò yo di w, avè a m ap tande Marjorie Michel k ap di w ke kominote entènasyonal la ap pase yo nan tenten. Men nou menm n ap pase peyi a nan tenten, n ap pase Ayisyen nan tenten, nou pa vle pou blan an pase n nan tenten. Donk bagay sa a li vin parèt, li vin parèt tankou yon je dechèk. Se konsa Etazini ak Kanada pran Ayiti la, yo mete Ayiti epi yo chak ap mete pyon pa yo. Yo chak avanse ap avanse pyon pa yo epi nou menm antretan n ap viktim, pitit nou ap mouri, n ap pran bal mawon, y ap kidnape nou, y ap vyole nou, y ap touye nou andedan peyi an. Tout moun ap gade, pa gen moun ki di anyen. Imajine w, menm kominote entènasyonal sa a, menm kò gwoup Kanada, Etazini ladan l etc. Yo gen pouvwa pou yo te mete Ariel. Yo gen pouvwa pou yo te chwazi Ariel pou yo mete. Sou pretèks ke Ariel ta pral vin regle yon bagay, ta pral vin chanje e sitiyasyon n ap viv la, Ariel t ap vin fè bòn gouvènans. Men jodi an, Pli de 20 mwa aprè la, fò nou ka gade eske tout sa yo te mete Ariel pou Ariel te fè yo, eske Ariel reyalize yo? Tout sa yo te pran pretèks yo te di yap mete Ariel pou Ariel fè yo, eske Ariel reyisi nan plan sa yo? Oubyen eske yo te gen yon lòt ajenda, yon lòt plan sou kote ke yo menm yo te vin egzekite? Epi yap pase nou nan tenten. Yo montre nou ke men tout moun wè de manyè piblik men kisa yo voye Ariel fè epi anba tab la se travay pa yo Ariel ap regle. Anba tab la se bagay krèy yo, bagay fanmi, bagay zanmi, se sa Ariel ap regle. Se youn nan bagay ki mete peyi an kote l ye la. Men bon m di nou, Trudeau pa ka annik leve yon bon maten pou l ta di tou ke l ap debake militè ann Ayiti, l ap debake sòlda ann Ayiti pou vin ede rezoud pwoblèm ensekirite, vin vin goumen avèk gang, vin goumen avèk bandi. Fòk nou konprann ke anje sekirite an, anje ki gen la a nan dosye Ayiti an, li depase lajman Ayiti. Se pa sèlman yon kesyon Ayiti. Ayiti nan Karayib lan la, lè ou wè gang ap touye nou, gang ap teworize nou, y ap kidnape nou, y ap vyole nou, yo vin kranp si koz de pè, Ayisyen ki pè jounen jodi a andedan peyi a, k pa ka, ki santi l pa ka viv an Ayiti a, ki sa l fè? Legal ou ilegal, li chèche yon fason l kite peyi an. Ebyen migrasyon an, de seri de peyi ki nan, ki nan Karayib lan, de seri de lòt peyi ki nan rejyon an yo menm, yo santi yo preyokipe. Peyi vwazen nou Repiblik Dominikèn la a, se men nan tèt l ap mete pou Ayisyen, se men nan tèt l ap mete pou Ayiti paske yo afekte dirèkteman avèk pwoblèm gang ki gen andedan peyi an. Donk pa rapò avèk sitiyasyon sa a, pa rapò avèk danje sa a ke Ayiti vin reprezante pou rejyon an, pou Karayib lan, fòk gen yon desizyon ki pran. E Kanada pa ka annik leve pou l annik pran desizyon paske nan peyi pa yo, Yo fè tès opinyon piblik lan, yo teste opinyon piblik lan pou yo wè èske sitwayen kanadyen yo, yo favorab ou non pou yo ta voye pitit tè a, pou yo ta voye sòlda, militè vin mouri ann Ayiti, vin brave danje, vin brave gang ann Ayiti e pou yo ta vin pèdi lavi yo mal. Ebyen ki sa k rive? Nan Ottawa, genyen yon enstans ki rele FAC. FARC lan li menm, e se ofisye siperyè dè fòs ame kanadyèn, ki yo menm yo opoze yo kategorikman. Yo pa nan detou, ni fè agoch, ni fè adwat, eksetera non. Yo opoze yo kategorikman ak tout ide pou ta genyen sòlda kanadyen ki vin ann Ayiti, vin ede, vin goumen, vin batay avèk gang, vin batay avèk bandi. Poukisa? Paske yo estime ke Jan bagay lan ye an Ayiti an la, jan bagay lan, jan nivo ensekirite an ye la, pou kantite zam bandi an Ayiti yo genyen, k ap pèse blende, yo rive gen ase minisyon, yo rive gen yon sèten fasilite pou yo jwenn zam, pou yo jwenn bal eksetera. Donk fò yo ta kestyone pwovnans yo. Fò yo ta kestyone avan tou. Kòman fè gon sètèn fasilite pou nèg yo jwenn bal, jwenn minisyon pou yo toujou ap ravitaye yo, ravitaye yo, pa rapò avèk sitiyasyon sa, yo pap dakò pou okenn militè vin mouri, e lè militè yo pral riposte epi aprè pou pral tande òganizasyon dwa moun pral vin pale de bavure, pral vin pale de yon pakèt lòt bagay. Ou wè jan yo sansib pou pa yo? Yo toujou di nou sa. Tout venn sansib pou san yo. Alòske nou menm, lè polisye nou yo al nan operasyon, lè polisye nou yo kontre a bandi eksetera, al mennen operasyon, gen domaj kolatero eksetera, menm yo menm ankò nan entènasyonal la yo kouri ekri rapò, yo kouri ekri kominike mete deyò, an Ayiti polisye yo ap fè masak, an Ayiti polisye yo ap fè, polisye yo ap touye moun nan katye popilè yo, polisye ap fè sesi, polisye ap fè sela. Men li. Tout 20 sansib pou 100 yo, se sèlman otorite an Ayiti yo ki pa sansib pou pèp ayisyen an, ki pa sansib pou travay y ap fè a. E nou pa wè vrèman pa bò kote pa yo okenn demach ke yo mete sou tab lan la a. Nou pa wè vrèman ki sa Ariel ap regle, nou pa wè ki sa CSPN ap regle, nou pa wè ki sa ou eta majò lapolis ap regle, alòske nan jou ki sot pase yo, se menm Ariel ki sot fè nou konnen, ki te di nou ke lame avèk lapolis pral mete fòs yo ansanm pou yo konbat gang. Depi lè a, silans radyo wi. Silans radyo pa bò kote Enol Joseph ki se minis defans. Silans radyo pa bò kote wo eta majò lame Dayiti an. Pa gen anyen ki di, pa gen anyen ki di epi antretan, gang yo ap pran teren, gang yo ap fè kidnaping gan lajounen, gang yo ap touye moun gan lajounen. Bizarman w ap tande kounye a la a, w ap tande Okay kòmanse gate, Okay kòmanse pouri. Kote gang sa yo pase? Si lè yo ap fè wout gran sid la, si yo pa gentan kontre avèk Muscadin k pou stope yo, si yo pa gentan kontre avèk Muscadin ki pou mete dòmi nan je yo, ki pou mare yo al mete yo yon kote, an verite, gran sid la ap gate nèt. Gran sid la ap gate nèt nèt nèt, paske an Ayiti la, otorite nou yo pa pran okenn dispozisyon pou yo frennen kesyon gang nan, pou yo frennen kesyon ensekirite ki gen la. E poutan, Zam sa yo ki vin alimante ensekirite a, bal sa yo ki vin alimante ensekirite a yo sot yon kote. Yo soti yon kote pou yo rive la. Dènye rapò ki soti andedan Nasyonzini, ki sa yo te fè? Ki sa yo te di nou? Ki sa yo te ba nou kòm enfòmasyon? Yo di w majorite zam sa yo ki ap soti, majorite zam sa yo k ap alimante mache ensekirite a, majorite zam sa yo ki nan men bandi yo an Ayiti, ebyen yo soti majoritèman jiska 90 pousan nan yo soti nan peyi Etazini. Soti Etazini an, se Ayisyen ankò wi k voye yo. Wi sa ka rive gen blan ki voye ladan yo, etc. Men majoritèman se Ayisyen. Lè w ap tande legliz episkopal nan skandal zam, w ap tande senatè, depite k benefisye franchiz, yo nan skandal zam, ansyen prezidan ki nan skandal trafik zam, etc. Men majoritèman se Ayisyen yo ye. majoritèman se ayisyen, de seri de zanmi nan dyaspora, se pa tout, byen antandi, yo met, yo demonte zam nan, yo mete yon pa, yo mete yon bout nan yon spikè, yo mete yon lòt nan yon bwal, nan yon bwat pèpè, yo mete yon lòt nan yon bal, m pa konnen, nan yon doum, eksetera. Yo demonte zam yo pak an pak, yo voye yo an Ayiti, pou ki sa? Pou yo ka vin fè kòb. Zam sa yo, majoritèman, yo soti Etazini, men, la a, gade aksyon Meksik, Meksik ki se peyi vwazen Etazini, yo deside pou yo pouswiv Etazini pou trafik zam. Paske lè yo menm yo fè metin, yo kòmanse kontwole zam, lè yo kòmanse ap chèche, ap ankete, mete sèvis de ransènyeman yo aktif pou yo pran enfòmasyon, kolekte enfòmasyon, kolekte done, majorite zam ki o Meksik, se de seri de zam ki soti nan peyi vwazen Ozetazini. ki soti lakay vwazen l vin alimante gang, vin alimante bandi, ebyen lè yo deside pouswiv Etazini, yo mande leta ameriken an dedomajman de 10 milya de dola ameriken. Gon pakèt peyi nan Karayib lan la wi ki deside yo menm pou yo sipòte aksyon Meksik lan. Nou gen Jamayik la ki deside pou yo sipòte aksyon Meksik lan wi. Nou gen Bahamas la ki deside pou yo sipòte aksyon Meksik lan wi. On pakèt peyi ki manb caricom ki deside yo menm yap kore Meksik wi Ayiti. Ayiti nan lis lan? Ayiti nan lis Ayiti pa ladan l. Ayiti pa fè Ayiti pa menm parèt pwent tèt li pou ta tande nan dosye kote Meksik ap pote e deside pote plent pou Etazini an pou Ayiti ta di yo ta pral sipòte. Pou Ayiti ta pral di li menm tou lakay li, pèp li a, Ayisyen, Ayisyèn yo, pitit tè a, pitit peyi a ap tonbe anba bal e ke dènye rapò ke Nasyonzini sot mete deyò la a, ONUDC sot mete deyò la a, yo fè konnen majorite zam sa yo se zam ameriken, se zam ki soti nan peyi Etazini yo ye, yo menm tou, yo pral pati prenant, yo menm tou yo pral sipòte, yo menm tou yo ap kore inisyativ la. Ayiti ki Ayiti? Ki Ayiti? Kòmsi tout sa ki te ka bon pou nou, nou pa rantre ladan l. E malerezman, malerezman gen de seri de moun la, m ap di w sa onètman, si nou ta leve yon bon maten nou ta tande gouvènman an ta di yo ta pral deside kore pwogram, yo ta pral deside kore aksyon an jistis ke Meksik fè kont Etazini an. Ou t ap jwenn Ayisyen ki t ap kanpe, ki t ap di w, o, nou bezwen yo kanpe pwogram Biden nan, nou bezwen yo fè sesi, nou bezwen yo fè sela. Gen moun ki tap di w li kareman. Ou wè la a, Ayiti, otorite an Ayiti yo pa pran okenn desizyon. Yo a blame. Paske imajine w, Etazini ap fè yon pakèt pwofi sou kesyon trafik zam, men nou menm nou pa deside fè anyen. Men Jamayik jous kote li a yo deside pati nan, yo deside pati prenant. Yo deside kore aksyon ke Meksik ap fè an. Bahamas deside kore aksyon an. Nou menm chak jou zam ap rantre, bal ap rantre, moun ap viktim, moun ap tonbe. Nan 3 mwa sèlman gen plis ke 500 ayisyen ki tonbe, ki pèdi lavi yo. Sa se sa yo resanse wi. Sa yo pa resanse, sa yo pa jwenn, sa bandi yo al avè yo, sa chen manje, sa yo fouye twou yo mete pa konte yo non. Yo pa konte nan 531 moun yo non. Epi kounye a ou wè Ayiti, ou wè otorite yo tout moun kwaze bra yo y ap gade. Ou wè tout moun kanpe yo kwaze bra yo yap gade sa pa mele yo sa pa biznis yo. E si pa malè lò ta wè m di pa malè. Si Ariel ta deside yo ta di w yo pral pati avèk desizyon ke Meksik pran, Ayisyen ankò tap jwenn ki tap leve 2 gidon nan dèyè l. Donk se pou m fè nou konprann ke Menm Ayisyen an anpil fwa l pa nan enterè peyi l. Tout moun se sanse ti enterè pa yo y ap jere, ti enterè mesken yo, se sa y ap jere pa rapò avèk pwoblèm peyi an. Nou pa wè bagay yo dè pwen de vi makwo, nou pa wè bagay yo gran, nou pa wè bagay yo ki ka konsène tout moun, stabilite pou tout moun, sekirite pou tout moun. Men chak moun se chak koukou klere pou je yo, chak moun ap jere afè pa yo nan bò pa yo, chak moun ap jere afè pa yo nan kan pa yo, epi peyi an mèt fini. Peyi an mèt kraze, peyi an mèt boule, sa pa mele nou. Ebyen mezanmi, nou konnen l deja. Nou konnen peyi an gen 2 gwoup k ap batay, 2 gwoup nèg ki ap ki ap mete lwil sou dife ensekirite an. Nou konnen gon ak gen e plizyè e koalisyon gang se vre men gen 2 koalisyon, 2 koalisyon sa yo e prensipalman se yo menm k ap frape. Je nèf on bò, je pèp on bò. Se konsa yo rasanble. Men je nèf lan ki te rasanble an, Nou konnen se se kout kreyon madan lalim. Lè federasyon fin fèt, gang fin federe, madan lalim mete chapo byen ba devan gwoup gang yo, madan lalim bat bravo, madan lalim santi l alèz, madan lalim ap fè tout sa l konnen pou l montre ke sur le plan entènasyonal, pou l montre ke depi lè gang yo fin federe nivo kriminalite bese. Depi lè G9 fin federe, Ayiti vin pi vivab, Ayiti vin sesi, Ayiti vin sela. Se konsa l te prezante bagay lan. Men jounen jodi an la bagay la vin tèlman grav, jounen jodi an la bagay la vin tèlman, tèlman, tèlman konplike ke menm Madan Lalim nan li vin twouve l nan yon sitiyasyon lè l monte e devan Nasyonzini, lè l monte nan tribin Nasyonzini an oubyen lè l ale nan reyinyon OEA yo, menm li menm ankò li kòmanse ap denonse sa k ap pase andedan peyi an e mete responsabilite yo sou do gwoup ame yo, sou do federasyon gang yo. Ebyen Madan Lalim, dimanch k ap gen pou vini la, Madan Lalim an fen misyon e ale l prale, l pa gen anyen l ap fè ankò andedan peyi an, ebyen Madan Lalim li te fon kout pye andedan direksyon jeneral lapolis lan kote ke Wo Eta Majò lapolis lan, jan w ap gade la, yo rankontre a Madan Lalim, yo bay madanm nan ti kado, yo pale, m gen enpresyon DG a Deje a ta menm kriye menm panse ke pou jan relasyon yo, pou jan e pwoksimite a te ye avèk madan Lalim, si madanm nan pa pale anyen p ap fèt, si madan Lalim pa pase lòd okenn bagay p ap fèt andedan peyi a, operasyon p ap mennen. Donk, nou vin twouve nou nan yon sitiyasyon la kote ke madanm nan l ap bay talon l. E pou dimanch la, gen gwo manifestasyon ki prepare pou fèt. Gen Ayisyen, gen moun ou pale avèk yo, yo di fòk madan Lalim ale avèk tout zam sa yo. Pandan pandan ti tan l fè la a, tout zam sa yo ki rantre andedan peyi a ki soti e majoritèman Ozetazini fòk li mete l nan malèt li pou l al avèk yo. Gon pakèt e gon pakèt fristrasyon, gon pakèt revandikasyon k ap pote la. Men, ban m ban m fè w gade ti videyo sa a. Paske yè mwen menm, m ap gade videyo a, m santi m on ti jan endiye. Paske si Nou se yon asosyasyon oubyen yon gwoupman politik jan nou rele tèt nou an, m pa kwè se nou menm ankò. Pou sa k pase sou prezidan Jovenel Moïse, pou jan politisyen, pou jan politisyen t ap mande pèp la kraze brize, jiskaske menm politisyen sa yo patisipe nan touye Jovenel, epi ou vin twouve w nan yon sitiyasyon, ou vin twouve w nan yon sitiyasyon kote ke touye, rache, brize, li pa itil anyen. Nou pa wè kisa ki, nou pa tire anyen de konkrè ladan l, sinon ke apre nou fin touye Jovenel Moïse, nou gon peyi ki ajenou, depi apre asasina prezidan Jovenel Moïse, ensekirite a grenpe, depi apre yo fin touye prezidan an, se plis pwoblèm de sekirite, se plis pwoblèm e politik n ap andire, epi pou jwenn de seri de moun ki dwe ap fè politik, ki ap defann peyi, epi k ap mande popilasyon an, jan Beauplan te di l, tout zam legal lan, nan moman difisil la pou n ap preche vyolans, nan moman difisil sa a pou n ap fè apèl a la vyolans, pou n ap fè pwomosyon gè sivil. Ann serye! An nou serye! On strikti politik ki rele non l tèt li JTT, jan l pase l pase, jan l tonbe l tonbe, e pa JPP, JTT, jan l tonbe l tonbe. Èske onètman, Deja, JTT, jan l tonbe l tonbe, sa s on non pou bay on pati politik? Brèf, bon m fè w tande, w a gen on ide de sa, de moun sa yo ki nan tèt strikti politik, de on pakèt abolotcho, de seri de moun ki dèyè djòb, k ap chèche pòs, pou yo, pou yo santi yo alèz, fòk yo di on tenten epi sa w tande y a pou Ariel rele yo mande negosyasyon. M gen enpresyon se konsa bagay la fèt kounye a. Bon, an nou tande ansanm, w ap genyen plis detay. Pou nou wè kijan Ariel ap envesti zam ap alimante gang yo, ba yo lajan, ba yo minisyon chak jou pou pèmèt pou gen dife volè kap fèt nan katye popilè yo. Jan n sot tande nan Dèlma 24 Solino, Ti Cheri, Dèlma 32 ap fè, menm jan wap tande nan Latibonit, menm jan wap tande tout bò ba bò, ebyen jodi a mwen vle nou pran konsyans Pou nou tout pote kole pou n kapote Ariel Henry. Ariel Henry vin devni yon yon fatra, yon yon yon yon maladi kansè ki pou touye chak grenn Ayisyen. Jodi a, Ariel tèlman mete yon ensekirite, lapolis pa epanye malere malerèz ak viktim. Ebyen jodi a, n ap di Ariel Henry Pou ki rezon ki fè l pa fè menm bagay Preval te fè a, kote tout nèg ki gen zam yo te chita avèk yo, yo akonpanye yo, retire l nan men yo, paske se leta ki rann jèn gason gen zam jodi a. Olye se sa Ariel fè, Ariel pito ap mete lapolis la anfas nèg ak zam yon fason pou youn ap touye lòt ki moun ki viktim se malere e m byen kontan mesye yo kòmanse fikse pwojektè yo sou de minis sou de jij sou de direktè jeneral se poutèt sa menm ki fè ke m di m kontan si depi avan se te direktè jeneral se te minis nèg yo t ap kidnape se te. Gran fonksyonè anndan leta, chèf kabinè Ariel lòt ankò nèg yo tap kidnape, ebyen nèg yo tap di mesye ann kite sa, oun pap fè kout bal, nou pap voye polis dèyè nou, ebyen jounen jodi a nou wè gen enterè pou demen dimanch lan pou pèp la pote kole poun al devan bini poun al di bini ak kominote entènasyonal la vin pran fatrak rele Ariel la vin pran asasen rele Ariel la e nap di tou nou tande anpil nèg ansyen senatè ak depite kap radote nan radyo ki pat janm vote oken lwa ki tap jete kaka anndan palman an jodi a se yo kap di oh li enpòtan poun kotize poun achte elikoptè map mande yo Kon kantite kòb palman tap debloke, kantite kòb palman tap pran nan men ansyen minis pou te ba minis sa yo dechaj, èske yo pat konnen peyi a te bezwen elikoptè, peyi a ta bezwen cha de gè? Yo pat janm konnen si peyi a te bezwen tout bagay sa yo lè prezidan Jovenel Moïse te kanpe pou te kanpe lame yo te di prezidan Jovenel Moïse te kanpe on lame pro patat, yon lame pro bannann. Ebyen se menm senatè sa yo k met gang nan peyi a e senatè yo di l Depite yo di l se yo menm ki bay nèg zam, jou jodi a anpil ansyen nèg tou di men ki senatè ki te banm zam, men ki depite ki te banm zam, ebyen jodi a nap di Ariel moman sa rive pou l bann peyi a paske nou te bal tan, nou te leve barikad nou pou Ariel te ka fon bagay olye Ariel fon bagay chak jou se moun kap mouri e nap di tou ak polisye ki te pran lari ki te pran pòz yo tap revandike pou 6 polisye ki te mouri nan latibonit. Ebyen jounen jodi a, se te batay pou yo te entegre yo, paske yo te nan kidnapin, yo te nan vòlè. Si yo te batay, pèmèt pou te fini ak sa, peyi a pa t ap rive la. Jounen jodi a, yo t ap wè, y ap kidnape jij, y ap kidnape moun anplwayè Achiv Nasyonal, y ap kidnape de moun. Ebyen, se pa sèl marere pou yo kidnape, fò yo kidnape minis, Fòk kidnapè chèf kabinè Ariel, fòk kidnapè se 2 gwo moun tou, ebyen pou yo santi bagay la pa bon. Nan viktwa pè Alexis, Rosmila pè ti frè, sispann boule san moun, moun Akayè diw fòk ou negosye avèk nèg kanaran ou mete ak zam yo, pèmèt pou yo ka antre fasil ni kanaran pou yal lakay yo, ebyen jounen jodi an se revolisyon sa menm ki fè apati de dimanch nou pral mobilize devan bini. e le 29 mas nou pral pran lari nan tout peyi a, Okay, Jeremi, Gonayiv, Akayè, tout moun leve kanpe, wòch nan men, baton, sak gen zam met zam deyò epi revolisyon an pou n fè l pou n voyaye l ale nan peyi a. Mèsi. Donk, nou sot tande, mwen menm nou toujou konnen l, m toujou di nou l deja, e wi peyi a bezwen revolisyon, nou bezwen chanbòdeman, nou bezwen chanje sistèm nan, men Ayisyen on dirè yo pa janm tire leson. Touye prezidan jovenel moïse jounen jodi an l pa itil peyi anyen nèg yo fin touye jovenel konprenan ke yo ta pral pran peyi pou yo chanje tout pwomès yo te fè yo bagay tap ka reyalize bagay yo vin pi grav bagay yo vin pi mal kounye a gen de seri de moun m tande kap di jan jan yo fin avèk jovenel la e konsa pou yo ta fin avèk ariel henry men kisa l pral itil peyi an. Kisa l pral itil peyi an sinon ke plonje n nan plis kawo, plonje n nan plis tenèb, mete plis kriz, plis kriz andedan peyi an? Eske nou konprann? Fòk nou ka tire leson. Jounen jodi an, jan nou wè Prezidan Jovenel Moïse tounen yon kwòk lan nan gòj yon pakèt moun ki patisipe nan touye l yo, se paske yo te mete nan tèt yo bagay la ta pral fasil pou yo lè yo fin touye Jovenel, tout alè byen, tout bagay ta pral izi, yo t ap kontinye avèk ajenda yo, avèk plan yo genyen. Yo vin wè ke Bagay la, dosye a vin yon ti jan difisil pou yo. Li difisil pou yo. Se pa paske ke Ayisyen mobilize, Ayisyen fè yon bagay ki rann dosye a difisil pou yo, non. Dosye a difisil paske gen de seri de moun ki riske vi yo. Se pa tout Ayiti, tout Ayisyen, tout kominote an. Gen de seri de moun, e dosye Jovenel lan, moun nan dyaspora yo bokou plis prezan ladan l, bokou plis kenbe dosye a an vi ke Ayisyen k ap viv ann Ayiti. Donk touye Ariel nou panse son bagay pral rezoud? De seri de moun ki tap di Jovenel pat regle anyen, Jovenel tap kraze peyi bon Jovenel pa la peyi an pa ranje. Peyi an pa ranje. Donk nou panse touye Ariel peyi a pral ranje? Pa gen anyen kap ranje. Paske Ariel pa la jodi an moun sa yo kap batay pou pran pouvwa a yap vini yap pran pouvwa a jan w wè Andre Michel tap batay sou Jovenel Moïse pou yo te pran pouvwa a. Yo pran yo pa regle yon merd. Vrè pèdan yo ap toujou rete nou menm. Madan Lalim prale yon lòt ap vini. Ki sa n ap vin fè? Ki sa n ki sa n ap jwenn kòm solisyon? Ki sa n ap jwenn kòm rezilta? Asistans yo ap pote a, nan ki kòman yo pral ba nou l? Paske Kanada li menm la, m wè se dan y ap griyen avèk nou. Se dan y ap griyen sou nou, se dan y ap griyen avèk Ariel Henry, avèk Elbe sou nou. Yo pa p rege yon mèrd pou nou vre. Nou nan yon pwoblèm de sekirite, nou nan yon pwoblèm kote gang ap touye nou, nèg la vini, li vin pale w de 250 milyon de dola l pral mete e sou tab pou polisye peye, touche pi byen, pou èd imanitè, pou sesi, pou sela. Men nou gen pwoblèm ki presan la a wi, wi fòk polisye yo byen touche, wi fòk genyen sipò ki bay nan èd imanitè yo, men ok, 250 milyon dola a, konbyen fwa, an konbyen fwa yo pral bay li? Polisye yo pral touche, pral byen touche, sou konbyen tan, pou konbyen tan? Polisye yo pral pran fòmasyon, sou konbyen tan fòmasyon sa a l ap fin konplete pou polisye yo ka kounye a pou yo pou yo kòmanse bay rezilta, pou yo kòmanse pote rezilta ak pwoblèm peyi a? Paske fòk nou konsyan ke lè yon moun pa vle fè yon bagay pou nou, pa gen anyen n ap fè k ap fè l fè anyen pou nou. Se pa pran ti tchalennj, o m ap viv ann Ayiti, m pral mouri trè byento, se pa sa k ap fè yo ede nou. Se pa pran lari kraze brize, se pa sa k ap fè yo ede nou. Se nou menm tou dabò ki pou chwazi ede tèt nou. Antank Ayisyen ki sa w fè pou ede tèt ou? Yon gwo zanmi k deyò peyi an ki nan dyaspora a, ki kite yon mesaj pou mwen, lè m tande mesaj lan, e mwen m souri, m souri, m souri paske E m reyalize ke gen moun ki tèlman renmen peyi an, gen moun ki tèlman anvi pou yo wè peyi sa a gen stabilite, yo pare pou yo fè nenpòt bagay pou ede Ayiti an. E kisa l di m? Li di m, Yanick, e li gen pitit li, pitit li yo pa fèt ann Ayiti, pitit li yo fèt aleksteryò. Men, lè timoun yo ap tande nouvèl de Ayiti, e timoun yo di manman an ke Manmi m kontan m pat fèt an ayiti wi m kontan e deyò peyi an m te fèt paske e peyi a an gè ayiti an gè sa tèlman fristrel sa tèlman fèl mal li dim li vin twouvel nan sitiyasyon dèfwa li menm kriye pa rapò avèk sa pitit li di li sou ayiti pa rapò avèk sal viv tou de peyi an malgre kel deyò. E bon kote l rive pou l di m ke Yanick, moun deyò peyi an viv ensekirite a pi mal ke moun ki an Ayiti. E la m te oblije mete yon ti bemòl paske m toujou renmen fè ti deba, m toujou renmen pale, m toujou renmen pataje opinyon avèk fanatik mwen, avèk moun ki apresye travay mwen. La m te oblije di ke e trè chè, wi se vre, gen anpil zanmi ki nan dyaspora a ki viv ensekirite an Ayiti a. Yo viv ensekirite a nan chè yo, yo viv ensekirite a nan lespri yo, yo viv ensekirite a e nan lajan, nan envestisman yo, yo viv ensekirite a paske yo se Ayisyen avan tou. Yon moun ki nan dyaspora a ki ap travay di, dizan, kenzan, ventan, fè yon kay an Ayiti, Epi w pral tande bandi pran kay lan. Bandi vòlè tout bagay nan kay lan. Epi sa yo pa ka pran yo mete dife nan kay lan, lè w aprann sa se yon kout kouto w pran. Paske w travay, objektif lan se vin, vin, e vin jwi retrèt ou an Ayiti, vin fini lavi w an Ayiti. Epi se konsa, non sèlman yo fini avèk lajan w te redi fè, yo fini avèk espwa w tou. E pa gen yon bagay ki pi difisil ke lè w pèdi espwa w. Pa gon bagay ki pi difisil ke lè w pèdi e tout sa w te redi konstwi sou yon espwa ke demen bagay yo pral vin pi byen, demen bagay yo pral vin pi bon, w ap viv an Ayiti, w ap tounen an Ayiti, eksetera. Epi w rete, yon bon maten w pran yon kout kouto. Sa a m konprann li. M konprann li gen de seri de moun, yo gen pitit pitit yo ki anvi, Timoun nan, li fèt Etazini, li fèt Kanada, li fèt an Frans, li fèt o Zantiy, li fèt Gwadloup, Matinik, li fèt Brezil, Chili, etc. Manman l Ayisyen, papa l Ayisyen, men l pa janm ka konnen peyi kot manman l fèt lan, peyi kot papa l fèt lan, ou pa janm ka mennen pitit ou an Ayiti, tout tan timoun nan ap mande w manmi, manmi, papi mennen l Ayiti, ou pa kapab, ou pa kapab menm eksplike l sa k ap pase andedan peyi a, wi kou a di. Gen yon seri de moun ki gen fanmi yo, ki gen zanmi yo an Ayiti, lè y ap pran move nouvèl sa yo, yo menm tou yo strese. Yo menm tou yo strese, gen moun ki pa tande nouvèl an Ayiti, jis paske yo pa vle deprime, yo pa vle fè depresyon, yo pa vle strese, etc. Pou yo santi l. Men gon lòt pa w de verite, nan tout sa w tande la, gon lòt pa w de verite. Ou ka strese, ou ka pèdi espwa, ou ka deprime, ou ka e viktim panse ke yo vòlè e bag e machandiz ou te voye an Ayiti, yo fè w fè defisi eksetera. Men an nou serye. Nou wè Ayisyen k ap viv an Ayiti, nou wè Ayisyen k ap viv sou ti bout tè sa a nan moman an la, sitou nan kapital peyi an, nan kè lanfè sa a, Se moun m gen enpresyon fòk nou ta mete chak maten nou rele yon zanmi, yon fanmi, yon pwòch ki an Ayiti ki vivan toujou, fò n ta mete yon ti kouwòn flè sou tèt yo. Paske moun yo nan yon sitiyasyon ki ekstrèmeman difisil, moun yo nan yon sitiyasyon ki ekstrèmeman konplike. Lè yo di w Pòtoprens lan se yon lanfè, l se yon lanfè. Li vin de fwa pi lanfè paske nou pa gen espwa ke moun ki la yo pral fè yon bagay pou rezoud sitiyasyon an. Yon peyi ka difisil, yon peyi ka gen ensekirite, men lè w wè gen volonte pa bò kote otorite pou rezoud li, la a ou panse a de fwa. Men lè w nan yon peyi kote ke ou pa gen espwa, Ou pa ka batay. Ou nan yon peyi kote k moun ki pou ta pote solisyon yo fè pati de pwoblèm nan. Entènasyonal lan ki ta sanse la pou ap gade, pou ap pran nòt, pou ta reyaji, yo menm tou, yo fè silans, yo fèmen zye sou sa k ap pase a. Strès nou doub, perit nou doub, peripesi nou doub. Ayisyen tounen refije nan pwòp peyi l, nou deplase nan pwòp peyi nou, nou redi fè kay nou, nou pa ka dòmi ladan l, maten an nou nan kay la a midi nou oblije kite kay lan, aswè lè n tounen a sizè, yo vòlè tout sa k te nan kay lan, bandi mete dife nan sa yo pa ka pran yo. Sa son reyalite. Sa son reyalite. Wi moun nan dyaspora yo viv ensekirite a. Yo viv ensekirite a paske nou tout se Ayisyen. Nou viv ensekirite a paske nou gen de pwòch, nou gen de zanmi ki yo menm yo frape pa dram yo. E se sa k fè li otan, li otan nesesè ke ou menm ki deyò peyi an, Ou ralye w avèk koz Ayiti an, ou batay ansanm avèk moun sa yo ki andedan peyi an, ki vle yon ane mye, ki vle yon lavi miyò. E kòman sa pral fèt? Paske, jounen jodi an la a, si n ap pale de yon kote, tout kote, tout kote ka rive gengsterize wi. Ou wè andedan peyi an, tande 10 departeman, tout 10 departeman, tout 9 departeman ki rete yo, yo ka vin menm jan w wè Pòtoprens ye a. Yo ka vin menm jan Pòtoprens ye a. Poukisa? Paske depi pa gen anyen k fèt, depi pa gen anyen ki rive fèt, ensekirite al pral tout kote. Jounen jodi an la a, kote w ka di omwen ki miyò k ap pale de Miragwàn, ou di Miragwàn e parapò avèk travay Muscadin ap fè, petèt moun Miragwàn yo ka dòmi pezib, yo ka dòmi a pòt yo louvri eksetera men Muscadin nou pa ka met tout responsabilite tou do sou do komisè a non. Komisè a pa ka fè tout bagay pou kò l non. Muscadin c'est un seul homme, son grenn moun li ye. Muscadin li pa ka li pa ka dedouble, li pa ka e divize an 3, divize an 4, divize an 5, poukisa paske son grenn moun li ye, li pa ka 10 kote a la fwa. Li pa ka nan 10 komin a la fwa, li pa ka nan 5 komin a la fwa. Se yon jiridiksyon l gen sou kontwòl li, donk travay li vin trè difisil. Travay li vin trè difisil. E menm moun, gen anpil moun nan Miragwàn ankò k ap fè konplo pou yo wè kòman yo ta jete do Miskaden. Pou yo mete kiyès, pou yo ranplase l pa kiyès. Ayisyen anpil fwa w ap batay pou yo, yo menm ankò y ap manje do w, yo menm ankò y ap manje dwèt ou. W ap ba yo manje, yo bezwen manje men an, yo bezwen koupe men an. Donk sa ekstrèmeman enpòtan. E donk jounen jodi an la, responsabilite an son responsabilite kolektiv li ye. Se chak grenn Ayisyen ki pou di yo menm men ki sa yo pare pou yo fè, men ki sa pou yo vle pou yo fè. Paske nou pa ka rete de manyè endefini pou n ap vin pale de ensekirite. Mwen gad bèl ti pwojè moun ta pale sou pwojè sante, pwojè edikasyon. pwojè touris eksetera gen de bèl bagay moun te ka pale an ayiti nan moman la depi ou pa pale de gang depi ou pa pale de politik depi ou pa pale de Ariel se kòmsi sa w ap fè a li pa gen enpòtans se kòmsi sa w ap fè a li pa gen valè mwen menm m ap gade yon jèn gason E Abed, ki ap fè yon travay ekstraòdinè, li nan tout vil de pwovens, li tout kote, li nan tout zòn ki rekile, al pale avèk peyizan yo, al fè repòtaj sou anviwònman, al fè repòtaj sou agrikilti. Bagay sa yo, an verite, se bagay ki pou ta fè pakèt vyouz, pou moun ta chita ap gade, ap dekouvri yon pakèt zòn andedan peyi an, an Ayiti, men, a bon? Ou pa pale de gang, ou pa pale de bandi, ou pa fè pwopagand. Ah bon! Humm! Antouka mezanmi, nou gen anpil travay pou nou fè. M ap kite nou la nan emisyon an jodi an. Randevou an li kase nan yon lòt videyo. Deja, si w poko abòne, m ap envite w abòne, aktive ti klòch notifikasyon an. Rete konekte avèk nou nan fanmi an pou w pa rate okenn nan videyo n ap genyen pou n poste yo. Se toujou yon plezi pou m la avèk nou. Dèyè mikwo prezantasyon an, se toujou menm Yanick lan, menm vwa a.